Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske tout bagay anfòm? Ba wi sa va ale nou prale nan site solèy, douya patikilyèman kote ke te gen yon sitiyasyon tansyon yè aprè midi o nivo de douya bal pete. Gen anpil moun ki pran bal, gen yon ti jèn ki resevwa yon bal bò dèyè. Epi bal la pase nan zòn bò kuis li, li pase bò testikil li, epi li sòti. Sa vle di, msye manke pèdi lavi l. Gen anpil lòt moun ki pran bal. Ou ta renmen konnen ki sa ki lakòz? Ebyen G9 wi k ap frape. Nèg Tayson yo. Konprann? E gen nèg ki pran lapawòl ki di w ke yo pa fè ekip ak moun k ap vòlè. Yo pa fè ekip ak moun k ap fè kidnaping. Je suy dezolé, il e preferable de dir la verite, kanton fe parti d'un ekip ki vole, qui pillent, il faut dire tout simplement que moi, je suis dans l'obligation de vous dire toute la vérité. Et la vérité, de façon qu'elle se présente, je ne peux pas me battre contre mes alliés ou mes amis qui font de trucs pareils. Comprenez bien, Bab. Ok? Ou pas voler, ou pas kidnapper, mais Ou nan mitan yon ekip k ap vòlè, k ap kidnape, lè sa a ou pa ka batay kont yo paske se sèl ou menm k ap petèt fòse batay oubyen ap di yon moun yon pawòl pou yo kwè ladan l. Kounye a la a, lè w ap pale fò w di verite a jan l ye a. Osi senpl ke sa. M genyen 2 vèsyon sou sa ki pase yè lan kote ke nèg Tayson yo, nèg sa yo lage nan pran trelè. E trelè kap sòti devan dwàn. Ok. Gen machandiz ki tap sòti nan konpayi Carolina. Ebyen nèg yo te pran machin sila epi sa w tande a te gen yon bakòp dèyè. Bakòp la pete bal, nèg yo pete bal epi lòbèy pete. Humm lòbèy pete. Men fò m di ke wè Kafou Douya la, mwen m si anpil moun tap tande m se zòn moun pa tap janm pase nan vi yo menm. Depi w wè w gen yon aktivite nan men w, w al pase nan Kafou Douya, ebyen se piyay wap bay. Ou sonje kòm si lontan nèg Mikano yo te konn al sot lotbò a vin vòlè nan Kafou Douya? Hum! Donk se nèg Tayson yo menm k ap feraye kounye a. Ou konprann? M panse on jou la jou. Nèg sa yo menm yo toujou ap vire nan blòk Douya Kafou Vensan, sitou nan moman gen yon ratman gaz. Ebyen, nèg sa yo toujou ap vin fè gaz anba ponp lan oswa vini plen plizyè doum gaz pou yo kapab ale. Ebyen, nèg yo fin ale ak gaz epi yo tou ap mete kontwòl. Epi gen yon machin k ap sòti zòn dèyè kwen mi, se gwo bwat ki konn pote machandiz yo, mesye yo al pran. Epi sa w tande a la, machin nan pa t vle kanpe, nèg yo pete ba l. Epi bakòp bim lan ta pral parèt. Answit, gen yon cha Ki vin parèt nan bon moman. Sa w tande a la, gen moun ki t ap sòti Sonapi ki pran bal. Si se pa t cha a ki t ap vin pote boure, bakòp lan pa t ap ka riposte ak mesye Tayson yo paske nèg yo vini ak tout manch long yo. Se sa k te kòz yon van panik konsa te simen onivo de Douya. M ta di moun yo kite zòn yo bay bandi ak lapolis men lepwoblèm sèke ou kite Douya kote w pral rete? Kelkeswa kote yon nèg rete nan peyi a la, se pwoblèm. Mwen menm sa k fè m mal, sa k fè m mal, se pa paske kòmsi m wè se yon defèt nèt ale non. Men m santi kèlke pa, bagay sa pa ka rezoud. Pou ki sa l pa ka rezoud? Men sa k fè bandi pa ka kòmsi gen pwoblèm nan peyi a. Premye bagay n ap di tèt nou, sèke otorite yo, anpil nan yo, nan kole dèyè ak bandi. Alò n panse nan tout bandi kap simaye dèy nan mitan popilasyon an la a, pil bandi sa yo kap bay pwoblèm, kòmsi gouvènman an pa gen de twa grenn bandi pa l? Tande byen, m gen yon nòt ki sòti depi Savyen ki vin jwenn mwen. Se sa ki revòlte m. Nòt sa a di konsa, èske nou tande sa k di a mezanmi? Selon Fritson, pdg radyo Pyramid nan Gonayiv, gen yon polisye ki fè l yon konfidans ki di l ke Otorite yo pa voye yo vin konbat gang, men pito pwoteje gang yo. Li ale pi lwen pou l di yo menm blennde a konn vle vin repouse bandi yo sou wout la, jwenn lòd pou di yo ale, pa rete. Gen yon nèg nan mitan yo ki rele Toto, polisye BLTS, ki nan cha vèrèt lan ki te touye kèk bandi nan Pon Paremon. Otorite yo transfere misye jiskaske misye jwenn revokasyon li. Donk, nou menm nan Lyankou, se nan foulay nou pran. Se nou ki pou òganize nou. Pou n defann tèt nou. Tande byen, si sa m ap li la a se ta vre mezanmi, nan ki sa peyi a pran? Kounye a yon nèg pa bezwen kritike bandi. Yon nèg lè yo di ou bandi ou mèt kontan paske ou la petèt pou senkant an ankò. Genlè lè moun y ap joure m bandi sou chanèl la m mèt ri kounye a. Hein? Non, m p ap dakò paske dèfwa gen yon etikèt yo mete sou do w, ou pa viv pou lontan. M pa bezwen etikèt sa. Men, m desu. Desu par le fèt ke Nou wè ke pwoblèm nan pap rezoud. Nèg yo gen gwo zam nan men yo, lapolis se efò lap fè. Lè genyen yon batay ou wè kap fèt, se kòmsi m ta kapab di se yon fim Tom and Jerry wap gade, nèg sa a li tire de sa a, li fè l deplase apre sa, menm nèg ki te deplase a, se li menm kap tounen ankò. Kounye a kisa nap di nap fè la? Bagay yo rèd nan peyi an. M anvi dekouraje hein. Son peyi difisil wi peyi sa an mòd TT. Son peyi vrèman difisil. Ou konn sak fòkè se ke anpil nan nèg sa yo se pa lapolis kap anpeche yo pran ou. Ou konprann? Tankou mwen menm m toujou make sure ke lèm on kote m kontwole tèt mwen m kontwole tout bagay. Paske si w konprann se lapolis k ap vini, nèg sa yo pral fè yon aksyon sou ou, epi lapolis pral vini pou lapolis, m ta kapab di defann ou, je suis désolé paske se kòmsi lapolis la resevwa lòd pou peyi a rete jan l ye a, pou anyen pa chanje. Men kiyès ki bay lòd sa yo? Kote yo sòti? Swa nan gouvèneman an, swa nan kominote entènasyonal la. Osi senpl ke sa. Paske, mwen m te konprann jwèt la, m te di non, sa m te di jwèt k ap jwe a la a, s on jwèt ki prale an favè kominote entènasyonal la. Men bandi yo kite m di nou, nou sòt anpil. Anpil nan nou al lekòl men nou sòt anpil. Lè nèg yo vini la pou yo pral pran ti rès ki rete nan peyi a, ou konprann yo pral negosye avè nou? An, yo pral negosye avè nou? E baw, menm lè Blan an ta di nou nou mèt fè tout sa nou vle. Bon nou wè ki nèg la k t ap fè djòb pou blan sa blan te fè. Nou pa wè sa Guy Philippe devni. E pa pou blan l t ap djobe. E pa pou blan l t ap chabone. Jounen jodi a la l rete l ap rara. Tout nèg ap rara. Mwen menm m pa bezwen fè anyen pou blan. E se konsèy sa m te kab bay nou tou nou menm. Si blan pale avè nou pou nou fè djòb sal sa pou li. Arèt. Kòm nou nan yon peyi petèt nou pa gen espwa, se la pou nou milyonè, men kite m di nou, m toujou di nou sa, kit ou te rele Babeki, ou te rele Iska, ou te rele Tayson, ou te rele Matyas, ou te rele Izo, ou te rele Ti Lapli, ou te rele Ti Gabriyèl, nou te mèt gen milyon nan men nou, nou pòv, paske lajan k nan men nou an se lajan sal. Ou konprann? Lajan sal. E, jan n ap viv la, n ap viv ojou lejou tou, nou pa konn kilè kapab gen yon bra mare. pou tout nèg pran bon bwa kale a. Konprann? Donk nou mèt kontinye, kontinye frape, bagay yo bèl, e le pli dur dan tou sa kòmsi depi yon moun plenyen, nou al dèyè touye l. Paske se nou k chèf, se nou k fè e defè. Gon nèg nan plèn nan la, depi w wè se li k annafè avè w, sou a w ka jete w Sendomeng, al respire Sendomeng. Depi w wè se li k annafè avè w. Al respire sendomeng. E pandan w sendomeng la fò w veye tou wi. A vle di fò w kanpe an jimmy danje wi nan game nan. Fò rach ou toujou anba anba zesèl ou. Rach ou toujou nan valiz ou. Nenpòt lè yon nèg al eseye pote boure sou ou, ou rache l. Pase son peyi se jeng li ye. Nou pale nan jeng yo kòman animal yo konpòte yo. Kòm si lè lyon kanpe yon kote l ap frape, gen yèn li menm ki fè koloni pa l. Èske nou konprann? Se konsa pou yo fonksyone paske si se grenn pa grenn y ap mache y ap touye tout. Ti piti yo te kapab defann tèt yo si yo fè koloni. Se sa m toujou di pèp ayisyen an. Bandi Savyen yo frape jounen 3 avril la. Nèg yo soti nan zòn Kafoupèy. Nèg yo fè lavaj. Nèg yo kidnape granmoun, yo kidnape timoun. Anpil machin ki tap fè zòn nan la nèg yo kidnape yo donk mesye m pa konn kisa m ta di paske bagay yo vrèman grav nan peyi Dayiti ou konprann gon lè kap rive gen lè se silans map fè m met kò m yon kote paske dèfwa wap pale pou yon moun epi moun nan di w ou pa bezwen pale pou mwen paske pèp ayisyen m wè yo plis renmen moun kap fè yo soufri. Moun kap fè yo pase mizè. Paske sak gen la a. Li anpil nan men nou. Men ou konn kesyon map poze tet mwen. Wè nou nan mwa mas. Wè. Towo yo bay pou Andre Michel la dou ke. Nan kad de akò ki te genyen negosyasyon. Fok yo mete le bouche doub. Pou kapab. Oganize eleksyon. Sa bezwen men Andre Michel. Kòm si jan peyi sa ye la a, nou nan mwa avril deja, rete me, jen, jiyè, out, septanb, oktòb, disi fevriye 2024 pou gon lòt prezidan. Nan sa a nou ye la a, kòm si pèp ayisyen, èske nou pral nan koze eleksyon? M ta renmen konnen, eske nou pral nan koze eleksyon ak tout gang sa yo? Deside al nan eleksyon ak tout gang sa yo, se valide plan entènasyonal la, se valide plan Ariel Henry. Men kite m di nou, m gon grenn bagay m ap di chak jou. Yè gon nèg ki fon w kòmantè ki di RL pot genlè gen manch long wi. M pa konnen. Men sèl sa m konnen, on nèg ka deside rete nan peyi l. Se pa on krim pou on nèg deside rete nan peyi l annatandan. Pandan l deside rete nan peyi l la tou, l ap itilize tout strateji pou l viv nan peyi l. Paske on nèg ki deside viv nan peyi w se pa vòlè ou vòlè. Ou gendwa pa gen mwayen pou ale nan lòt peyi, ou deside rete viv nan peyi w. Men mwen m pa konnen. Jan mwen te di l talè a, m ap konpòte tèt mwen anyen. Paske mesye, nou fè peyi sa twòp. Nou fèl twòp e banm di nou yon bagay nou pa dakò ke Ariel Henry konplis de tout sa kap pase paske li pa janm pale de ensekirite a non li pa janm plenyen poul di a mesye savyen yo nou fè twòp nèg je nèf yo nou fè twòp nèg je pèp yo nou fè twòp li pa janm di anyen li rete la peyi ap depafini moun ap touye moun moun ap manje moun epi anyen ankò antouka pèp ayisyen sak ka batay degaje nou poun batay paske mouri ajenou an. Sa pa nan may mwen ditou. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.